Komisè Muscadin ankò yon lòt fwa frape nan Miragwàn. Medam matmwazèl se mesye komisè a fenk sezi yon machin blende nivo 10 nan dwàn Miragwàn nan. Kiyès ki mèt li? Hen! Si se mwen menm m kap di w, ou ka pa kwè, men w pral tande deklarasyon komisè a e gade machin nan, bagay yo konplike. Animal nan mal, li nan mal nèt tande, Rodolphe Jaar deklare, wi! Li te nan touye prezidan Jovenel Moise. Òmdafè sila a depi divès jou ki nan peyi Lèzetazini k ap manje prizon, li deklare li te bay lajan pou achte zam, bay lajan pou achte manje epi peye kay pou mèsenè yo. Pwokirè federal Monica Castro di akize a deklare li dakò li te peye ajan USGPN ki tap sekirize kay prezidan an lè kòmando yo te debake pou yo te retire kò yo ba yo pase antre pou yo tal fann prezidan an andedan chanm lakay li. Rale chèz ou, nou gen detay pou ou. Prezidan Biden nan peyi Kanada. Frè e sè byeneme jan sa te anonse nan jou pase yo Ayiti ap nan menu a. Premye paj ebyen PM Trudeau di prezidan Biden li gon plan ijans pou fòme polis Ayisyen yo e Kanada prè pou l mete sou tab la yon total de 250 milyon de dola pou pwojè sa kapab egzekite. Ou la la la bagay ki bèl lè w gen gwo zanmi. Komisè Muscadin frape fò. Gen de batay w ap mennen ti gason, fò w pa manje kay moun non. Gen de batay w ap mennen ti gason, fò w pa mete ansanm avèk moun non. Gen de batay w ap mennen ti gason, fò w gon sèl fanm nan lavi w, sinon. Yo ap manje w, deklarasyon komisè Muscadin ki mete anpil anpil dosye deyò. Pandan dènye moman yo la a, otorite yo ap sennen ladwàn pou zam pa pase antre. Komisè Muscadin di yo atansyon, sa n panse a se pa sa, kote zam ap pase pou antre nan peyi sa a, se bagay ou pa ta panse. Kòman kidnapin nan fèt, frèzesè byeneme, Komisè Muscadin mete koze atè. Mwen envitew rale chèz ou chita fouco zanmi enfo paw rantre lakay ou se yon plezi tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete. Bonjour, bonswa tout moun kijan nou ye? Ankò yon lòt fwa map diw mèsi. Mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme w, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mèsi paske w like, mèsi paske w abone, mèsi paske w pataje videyo a, sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la, Pa ezite aktive klòch notifikasyon paw la pou pa rate okenn videyo zanmi pa ou Fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont maten an e kont sa ki se te, yo achte m pou manje men malerezman yo pa janm manje m. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se asyèt. Ann pati krik krak pou nouvo kont nou gen, Zwazo vole, trip li pandye. Zwazo vole, trip li pandye, pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi anpil anpil. Jan ke m te anonse ou, Komisè Muscadin arive depoze lapat sou yon machin blende nivo 10 nan dwàn Miragwàn nan. Medam, madmwazèl e mesye, gade ansanm avè m la. Nou mèt konpò machin nan tou? Alèz, alèz. M kapab wè? Hey! Manman! Miragwàn nan, Jeannès Muscadin, kap dirije dirije jiridiksyon Miragwàn nan te vini arete l alò se pa nivo 6 men se a nivo 10 daprè komisè a. Sou ane 2020 li machin sa li blende a nivo 10 nivo 10 nan ki ane li se ane 2020 èske nou menm nou pwopriyetè machin sa e mèt li rele Bayard Alain Greg Nou pa konn pwopriyetè la, nou pa konn ki bò l abite, men sof ke pakè a chwazi konfiske machin sa an atandan ke mèt li vin chache l. Machin sa pa di w nan ki zòn li prale? Nou pa konnen nan ki zòn. Selon enfòmasyon ke n genyen, yo di li prale Pòtoprens. Se sa yo di nou. Yo di n se. Waww! Alon pòtoprens sa papa. Pòtoprens men sa prale. Donk nou ka wè kofimel. Chevrolet liye. Chevrolet ane 2020. Eske ou jwenn moun ki tap dedwane machin sa? Wi nou jwenn bout ki te sou li a men sofke ou konnen li menm son djòb ke lap fè. Nenpòt nèg ka rete nenpòt ki kote ou ba yon moun aksè pou dedwane machin ou pou ou. Men sofke kounye a la fòk vrè pwopwetè li a ki se baya Alain Greg vin chache machin sa. Men eske li apatyen avèk yon enstitisyon kèlkonk? Bon m pa konnen. M pa konnen sa revyen a. E ki moun ki t bay machin sa ou pa gen enfòmasyon sa? E non moun nan nou genyen l. Non moun nan nou genyen l men li rete nan pou di kris yo pakè a. E nan ki zòn nan Etazini machin sa sòti? E sof ke machin sa anbake du kote de Florida. Florida pou vè Miragwàn. Ok. Men eske blendaj sa li entèdi a nenpòt kèl sitwayen an Ayiti? Bon, m pa di li entèdi, men pou ki sa k fè bon yon nèg ka toujou gen yon machin ou pou ou blende l, men m panse fòk leta ayisyen ba w otorizasyon pou w dedwane l. M panse fòk leta ayisyen ba w otorizasyon pou w woule l. M pa panse yon nèg kapab rete Etazini ou voye machin ou la a epi ou blende machin ou, bon pa genyen k di se pa machin nèg gang yo, pa genyen k di ok. Donk m pa konn vrè pwopriyetè machin nan. Ayiti blendaj sa se nivo 10, dènye nivo. Dènye nivo a. Ou kapab gade, si w gade. Waww nivo 10 bagay yo pa piti. Byen wap wè tout plak kel gen anndanl la. Men aprè ankèt ke pakè a ta fè se kisa ke w pral fè kont machin sa oubyen kont pwopriyetè yo? Machin sa lap rete nan dwàn nan jiskaske APN pòtoprens bay aksè pou l dedwane e menm kan pòtoprens bay aksè pou l dedwane pakè a pap Toujou poze sede sou li pou nou konnen machin sa a ki bò l prale, pou kiyès li ye, ki travay li pral fè nan peyi a, ki misyon li pral fè nan peyi a. Paske demen maten machin sa a ka kontribiye nan lanmò nenpòt otorite, li ka kontribiye nan kidnapin, li ka kontribiye nan nenpòt. Nou pa di sa non, nou pa ka oze di sa. Sa ka rive se yon komèsan, se yon antreprenè ki genyen l pou l pwoteje tèt li. Sa ka rive se yon òm dafè ki genyen l. Sof ke nou pa gen pwoblèm ak nèg. Pou woule machin blende men mwayen an fòk leta ayisyen baw aksè e poul moute bato fòk leta ayisyen baw aksè poul dedwane la. Ki tip de moun ki ka gen yon machin nan nivo blendaj sa? Bon nenpòt moun kapab genyen l lajan w ki prete w men sof ke kounya la se a ki fen ke w genyen l si w genyen l nan vi pou w pwoteje tèt w li pa yon pwoblèm men si w genyen l se pou fè kidnapin se pou genyen l se pou konprann se pou finanse nèg gang yo se yon lòt kesyon tou. Vwala, medam matmwazèl e zè mèsi w tap tande deklarasyon komisè Muscadin ki depoze lapat sou yon machin blende nivo 10 nan dwàn Miragwàn. M ap fè ou konnen peyi Kanada anonse jounen jodi a menm li pran sanksyon kont ansyen senatè Nip la Nenel Cassy ansanm avèk òm dafè ansyen kandida pou prezidan an Steve Caroli poutèt yo ta kontribye nan zak vyolans ak ensekirite nan peyi Dayiti. Konsènan 2 mesye sa yo, yo p ap ka pile tè Kanada, otorite yo ap kenbe tout byen, si yo ta genyen, nan peyi sila a. Chak jou k ap pase, zo Jovenel Moïse pa sispann pete kou asasen yo. Depi plizyè mwa, Rodolphe Jaar, nan peyi Lèzetazini Damerik, pou prezime enplikasyon l nan asasina Prezidan Jovenel Moïse, Ebyen frè se sè byen eme òm dafè a deklare wi m koupab nan touye prezidan depi non te site gason pa panse w ka soti konsa lajistis nan peyi dayiti te mèt achte kloroks pa doum pa baton pou lave w men poze w jou gen lajistis yo ap mare w kanmenm o wi ebyen frè se sè byen eme Rodolphe Jady bon nan kafou m rive la. Hehehehe pa gen benyen kache lonbrik ankò wi m koupab nan touye prezidan m te bay kòb pou achte zam m bay manje epi m peye kay pou mèsenè yo m koupab nan touye prezidan raplew frè e sè byeneme Rodolphe Jean te deklare li te depanse yon total de 130 mil dola ameriken Paske apre asasina a, mesye yo te pwomèt li, ebyen l ap kapab rantre machandiz, l ap gen franchiz. Kalezon yo antann sans. Ebyen frèzesè byeneme, e pwokirè federal Monica Castro di, akize a dakò li te bay ajan USGPN yo kòb pou yo retire kò yo nan kay prezidan an lè kòmando yo t ap rantre. Hum! Epi nou tout pa konnen kòman prezidan fè mouri ala traka pou lave kay tè. Eske w konprann frè e sè byeneme pou ekip nèg ap sekirize yon prezidan yo gen gwo zam nan men yo se pa ti zam piti. Yo gen gwo zam nan men yo, yo ap sekirize yon prezidan. O mwen mesye nou te ka fè je nou chèch nou tire kèk kout bal. Nou te ka fè je nou chèch nou di ebyen mèsenè yo pa bon mwen move kote men la gon ti bagay bò dèyè m. Bla gon ti bagay nan pla men m. Yo a wè m viktim m t ap defann prezidan. Men si yo soti on plim cheve nan tèt yo pa rache sèl prezidan ak madanm ni ki viktim. Prezidan asasine madanm ni soti blese grav. Tandiske se moun sa yo, yo tap sekirize. Men se kwa listwa, frèz e sè byeneme. Koman fè pou map sekirize yon moun, epi moun sa a li mouri, epi mwen menm mwen m la anvi. M ta sipoze rale zam mwen, m bra m tire tèt mwen pou mande, sa m itil? Men frè se sè byen eme konplo pi rèd pase wanga. Ave di tout bagay te deja sou kontwòl se retire chèf sa nap mete yon lòt chèf epi nap kontinye nap pike pou pi devan hehehey adje gason adje madanm se pa tout vyann ou manje nou kap desann nan kòlèt ou byen se pa tout pwason nan lanmè nou wap ka manje gen kap kroke nan gòj ou. Se pa tout moun ou ka gaspiye non, se pa tout moun ou ka asasine apre w panse w ka fè chantaj epi w rete w ap viv nan larepiblik. Ou rete w ap fonksyone se kòmsi ryen nete. Non non non non non. A chak fwa 7 jiyè rive ou kapab wè kòman asasen yo panike, yo chèche lòt aktivite yo ap fè men pokipo w ofon. Gade non se fyèl yo k ap rache. Kote w tande Rodolphe Jean deklare wi! Li koupab nan touye prezidan an, gen de nèg se kòd nan ren yo ap mache. Gen de nèg aktyèlman la frè se sè byeneme yo gentan pran bokit. Gen de nèg aktyèlman la gade se konprès ki sou tèt yo. Gen de nèg aktyèlman la se fèy zanmann ki anba pla pye yo nan fontenn yo pou desann tansyon yo. E raple ou nan jou pase yo, lajistis nan peyi Lèzetazini te pase lòd ansanm avèk tout avoka akize yo, nou pa gen pou n al pale. Nou pa gen pou n soti pou n al di way kenbe koze nou pou nou. Paske lòt gwo towo ki finanse asasina ak anbaraje a toujou, ebyen yo ap bay fanmi moun sa presyon pou yo di l si w pale ebyen fanmi w ap viktim. Ebyen frèzesè byeneme, Rodolphe Jaar, zanmi Vitelòm, zanmi John Joel Joseph, hahahaa, eeeeee pral gen zen nan la repiblik, kèt, m pa bezwen di w sou ki pye premye minis Ariel Henry ap danse la a, m pa bezwen di w sou ki pye òm dafè ki touye prezidan ap danse la a, pase men tip sa li menm li di w ebyen, pa gen lechwa non la a. M te nan touye prezidan, m te bay kay, m te bay lajan pou te achte zam. E non sèlman sa tou m te bay lajan pou ajan USGPN yo kite espas la lè kòmando a ap rantre. Kòmando antre l touye prezidan. Hum! Tout moun t ap di w nan jou pase yo se pa yo k touye prezidan men prezidan k te touye tèt li. Atò kòman ou te ka konprann pou ap sekirize yon prezidan mesye? Epi pou yo pase yo antre, pou yo rache prezidan konsa. Menm si ou te rayi yon moun nan dènye nivo, men w ap sekirize l. Gerondio te ka fè 2 kout bal, ou te kapab blese tèt ou, yo te ka konprann ke w viktim. Ou retire kò w di pa sa l touye l. Epi ou panse w t ap viv alèz? epi w panse konsyans ou ap anpè, ou panse w ap viv, ou panse w pral devni yon bagay, ou panse w pral ka fè yon bagay, ki kote ki bò? Pa bò isit mwen m toujou di l, jistis Bondye se kabwèt bèf, menm si w wè l pran tan, men poze w ti gason, lap rive kanmenm. Amen! Chay sot sou tèt, li tonbe sou zepòl Prezidan Biden nan peyi Kanada. Frè e sè byeneme, ebyen, rive l rive, responsab peyi Kanada a, Premye Minis Justin Trudeau, pwopoze yon plan ijans pou fòme polisye ayisyen yo. Oh my God! Ha ha! Se ti fòmasyon, Se ti èd, se ti kòb, se ti ranfòseman, se ti kapasite, oh my God! Lè w gen gwo zanmi se gwo koze, lè w gen gwo zanmi sa ka rive vant ou pa plen men w toujou goute yon ti bagay, pa vre? To ou ta w ap fè pratchòkò, sonje m te di nou sa. Ebyen frè e sè byeneme, fòk mwen di w, jiska moman m ap pale ansanm avèk ou la, Kanada di e e e e e, Lèzetazini pa fè m sa. Li ekate posiblite pou ke li ta nan tèt yon fòs militè ki ta genyen 4 mil sòlda pou vin rezoud pwoblèm ensekirite nan peyi Dayiti jan ke Lèzetazini ap reklame l depi yon semèn. Men Kanada di li men li gen plan sa a. Plan an ijans sa a pou fòme polisye ayisyen yo e Kanada prè pou l dekese yon total de 250 milyon de dola jis pou fòme lapolis. Gad mesye! Waww! M pral nan lapolis! He he! Mwen m di nou m pral nan lapolis! Lè w gade yon polisye nan lari, se pa nenpòt ki, se yon polisye million dollar, you understand? Anvan pale se milyon pou lapolis. Eeyy! Se la m ap konprann ti pwovèb kreyòl ki di gwo non touye ti chen. Imajine w, ou gen 250 milyon de dola. Ou genyen lajan pou achte zam pou tout lame a, ou achte elikoptè, wi, elikoptè de konba. Gen sa 7 a 800 mil ewo, ou achte youn, ou achte nenpòt kat, ou achte cha daso, ou achte veyikil daso. Pou kapab bay polisye yo fòmasyon, mwen m ta renmen konnen dat lapolis ap pran fòmasyon sa l fè avè yo. Frè e sè byeneme, Lè w wè polisye yo chita ansanm avèk dirijan yo, gade imaj sa, lè yo chita ansanm avèk moun sa yo, lè yo kwaze ansanm avèk anbasadè Kanada, lè lapopo chita ansanm avèk anbasadè Frans oubyen anbasadè Lèzetazini damerik an Ayiti, you understand me? Si fèy papye blanch konsa wè ki devan yo a, li koute sanmil dola ameriken. Bagay la polis se bagay ki chè ok. Ti fèy papye a sèlman 100.000. Imajine ou gen 10 moun sou tab la chak moun avèk yon fèy 100.000 dola sa gentan fè one million dala you understand? Plume kap ekri a frè se sè byeneme l koute 50.000. Ti boutèy dlo ou wè sou tab la oh bagay chè nèt. Lapolis pa bwè nenpòt dlo non frè. Non m oblije di l konsa pase tout lasedjounen w tande gwo sòm. Ban m di nou gwo nou touye ti chen. Ayiti tèlman gon seri de sòm ki pa pa m gen enpresyon peyi a vin egare. Dirijan yo fou, tèt yo gen van. Frè se sè byeneme l ap enpòtan pou nou fon aparèy pou nou skane tèt E pa menm jan avèk scanner pou nou sca yon yon aparèy espesyal pou scanner tèt dirijan yo menm. Pou nou gade èske tèt yo pa flite, pou nou desann kanson yo pou nou wè si dèyè yo p'ap bay lafimen. Paske franchman, paske tout la sent jou nou tande yon seri de gwo sòm apre sa ou pa wè anyen k regle. Donk, yon plan an urgence frères et sœurs bien-aimés pou fòme les policiers. Bon dat yo ap fòme polisye yo, yo pa janm pran fòmasyon. Antouka Canada gen plan pou nou mèt poze nou Kris gen sipriz pou nou. E frè se sè byen eme map fè ou konnen nan rankont sa a ebyen 2 dirijan peyi yo antann yo sou dosye moun kap mande azil donk nan sans sa a migran ki sou fontyè nò k ap mande azil, Kanada prè pou l resevwa 15 mil legalman, selon Los Angeles Times ki site yon sous pwòch. Lèzetazini ansanm avèk Kanada fè akò sa pou kapab dekouraje demandè azil yo ansanm avèk lòt migran k ap eseye rantre nan 2 peyi sa yo san otorizasyon. Akò sa konkli pou kontwole fwontyè nò a pa rapò ansanm avèk vag migran k ap travèse ilegal. Donk frè se sè byeneme, apre yo fin pran 15 mil la, depi yo jwenn ou pa gen wout pa bwa se depòte yo ap depòte w retounen kote w soti a. Medam, matmwazèl, se mesye, ebyen fòk mwen di w, Komisè Muscadin frape ankò. Lè w se kiyè bwa, ou pa pè chalè. Ti pwovèb kreyòl sa anpil Ayisyen konn itilize, se pou montre nivo de kapasite yo genyen pou yo jere zen, pou yo jere bagay ki cho. E yo menm, lè yo pran jere zen, pa gen pyès moun ki kapab gen kontwòl zen an nan men yo. Komisè Muscadin reponn moun k ap mande l wi pou l vini Pòtoprens, gen moun k ap di o li p ap kapab, se pa menm. Sekous la, komisè a di, gade de kalmate nou, depi se kote ki gen pwoblèm nan peyi a, ebyen se la li menm li anvi yaya kòl, se la l anvi rete, donk se kote ki gen chalè ki bon pou li. Pou plis detay frè e sè byeneme, nou pral tande deklarasyon komisè a sou RTVC. Dosye kidnapin, dosye zam nan peyi Dayiti. N ap veye dwann, selon komisè Muscadin, sa n wè a se poko janm sa. Frè e sè byeneme, mwen envite w tande ansanm avè m. Mwen panse se nan operasyon w te ye paske yo di n gon sitiyasyon baradè. E m pa t baradè non men m sou lè l la. Sou lè l baradè la ou konnen polisye yo anba a, anpil nan nèg yo pral tante lage pye yo M te kanpe nan yon pozisyon pou m kapab entèsepte yo grenn pa grenn. Cadet, Nou aprann genyen nan semèn nan la yon gwoup gang ki ap fòme nan Baradè e ki kòmanse teworize popilasyon an. Eske komisè gouvèneman an, Miragwàn nan, li gen enfòmasyon sa e kòman sa fè pase inapèsi pou ou? E, Non, li pa pase inapèsi pou mwen. Okontrè, m ap travay darachpye darachpye sou li. Da, dabò, Baradè pa sou kont komisè Muscadin. Baradè se sou kont jiridiksyon Ansavo ke li ye. Men, piske an Baradè nan Nip, Ansavo nan Nip, e ke vagabon sa yo, ki gen zam nan men yo, k ap teworize popilasyon an, e wè pa wè, y ap gagwàn, y ap pase nan jiridiksyon pa m nan pou yo sove, mwen oblije mete pye m atè pou m entèsepte yo, de fason pa m. Dayè, premye nèg ki lanse batay kont nèg yo, se mwen menm. Men gen enfòmasyon ki ta fè kwè tou komisè, chèf gang sa a, se yon moun ki nan prizon ke ou menm ki ta libere. E enfòmasyon an mal bay. Si enfòmasyon an di se mwen ki te. ki te met alèt sou li pou m travèse l, li te arive travèse kanmenm paske l te gen sen ki gade l, li te travèse. Eprèv menas se yon trip ke mwen menm, Komisè Muscadin, mwen te met antèn sou li pou l te arete l du kote de Miragoâne. Komisè Muscadin te met antèn e alèt sou tip sa a pou l te arete l. Finalman, m te konseye avèk lapolis Okay, mwen te fini pa arete li. Mwen te vin chache l nan machin pa m Okay. Mwen te rantre Miragoâne avè l. Mwen te remèt SDPJ l. Sdpj te fè rapò, voye ban mwen. Mwen te transmèt dosye sa a dikòde de kabinè lenstitisyon. Donk, si pou m t ap lage l, m t ap lage l odebi. Si m t ap lage l, m pa t ap chache arete l. Bon, e sa m ta di tou. Men kounye a la a kesyon k ap poze se kiyès ki bay lòd libere l? Nou ta renmen konnen. Men kiyes ou okouran ki lagel e sou ki baz. Vwala. Mwen di w si m tap lage li m pa tap chache arete l si m tap lage li ou vle m pa ta met m pa ta fè tout deplwayeman sa si m te lage l tou m pa tap premye denonse moun ki mete l deyò yo dosye sa jiskaprezan m pa konn el nan pakè mwen menm. Jodi a Florida sa l ye. Florida konn kisa l ye? Pou kèlkeswa rezon an Muscadin pap lage yon chèf gang. Sèl e inik kondisyon pou m lage yon chèf gang, fò lè l ap kite komisarya a, m konnen m kapab entèsepte l pi devan. Non men men kiyès ki te libere li e sou ki baz yo te libere sitwayen sa? Dayè si m tap libere l, mwen pa tap met antèn sou li pou m arete l. Dayè tout moun nan jiridiksyon pa m nan konnen Komisè Muscadin pa nan jwe ni nan konivans avèk gang. Sèl ènik kondisyon pou Muscadin libere yon gang, fòk mwen konnen lè l ap kite tribinal la ou di mwen lè l ap kite pakè a, komisarya a, m ap entèsepte l pi devan. Paske lè yo libere, yo toujou di e pou mwen yo libere. Lè yo libere, si gen yon lavi onèt ki anje, se lavi pa m, se lavi de pitit mwen yo. Donk Miskaden pa gen enterè nan gang nan. De se fè ke, tip sa a, e mwen ki te met antèn sou li, e mwen ki te bay alèt sou li, finalman li pa janm te arive travèse. Mwen fè jonksyon avèk komisarya Dèkay, direktè lapolis Okay la deplase an pèsòn al arete l avèk Udmo. Finalman, yo fini pa arete misye, menm jou a m deplase vin chache misye. Yo te arete misye an fòt sòm lajan ak 2 telefòn. Mwen voye misye bay SDPJ, SDPJ tounen misye ban mwen, m defere dosye sa kabinè enstriksyon. Nan ak ke w wè a, ou wè swadizan nèg yo di yo pibliye a, men nèg yo pa entèlijan. ou menm antan ke komisè gouvèneman e jiridiksyon an, epi ou kite sa pase, ou pa arete, jan m konnen ou s on moun ki de prensip e ki pa tolere dezòd, kòman w fè sa kite sa pase? E dokiman li bay la, li di se sinyati w ki anba li. Nèg ki abitye antre nan konivans avèk bandi nan peyi a, li pa rele Muscadin e li pap janm rele Muscadin. Mwen viv e m kanpe dèyè l. Si eprèv Blanchard, si eprèv Blanchard ap ede m, sèl e inik kondisyon pou m libere yon nèg ki gangster nan peyi a, fò lè m konnen w ap kite prizon an, m ap kwaze avè w pi devan. Paske nèg sa yo menm m konsidere yo kòm dè ravèt, menm se yon poul mwen menm. Yo ap jwenn 2 jou devan m. Pwezi pap gen rezon devan komisè Muscadin. E peyi a konn sa. Komisè Muscadin, men kounye an la èske w chèche enfòme kiyès ki te bay lòd pou libere sitwayen sa a? Ann! O o! Ankèt mwen an pa ka nan lari. Ou twò cho! Ankèt la pa ka nan lari non. Men ou pa bezwen pè. M ap gen repons sou sa kanmenm. Lèm kite biwo mwen menm se pa katimena m ale mwen menm m pa al katichon ok se pa yon kote ma chita mal bwè tafya se sak fè yon nèg kapab toujou tante di komisè miskaden manke tan pou biwo l yo menm lè gen nèg nan peyi a lè yo sot nan biwo yo menm yal nan plaj yal nan restoran yal katichon yal katimena yo menm lèm sot nan pati a mwen menm oubyen lèm pa al nan pati a sa ka rive m nan lari. Map piyay piyay lakay mwen yo. Yo menm lè yo pa al vin nan biwo pa yo yo menm, gen lè e ka ti mennaj yo ye, gen lè e ka ti fanm yo ye. Mwen menm m pa gen sa nan Miragwàn. Prezidan Jovenel te voye Miragwàn avèk misyon pou m te mete lòd, lapè. Pou kèlkeswa rezon an, Muscadin pa rantre nan konivans avèk vakabon. Donk kèk pwosedi konsa ke gen youn nan atribisyon yo, pa egzanp yo di w ki kapab leze a, pa gen sa menm. Sa gen sa menm nan pakè pa m nan? Dayè m gen yon pakè ki pa gen ni brasè ni dilè ladan l. Ni brasè ni dilè. Lè m di sa, m pa gen strikti ti nan pakè m nan k ap fè bras. M pa gen vye fiyè nan pakè m nan k ap fè bras. M pa gen oken nèg nan pakè m nan ki rantre nan koripsyon. E tout nèg pran fòm mwen nan pakè pa m nan. Pou m pa di w prèske jiridiksyon an nèt prèske pran fòm pa m. Paske yo wè ki bò koripsyon m mete yo, yo wè ki bò bras m mete yo. Jodi a se bras wi ki met ti zanbi deyò. Pa ekri nan prizon pou vòlè pano solè. Donk komisè Delò a te libere l. Donk se ti pano solè yo te ni pano solè ni lajan yo pa te vin gras bagay sa yo. Donk jiska prezan se de fon eprèv yo, lajan ki te nan men eprèv yo, yo pa nan pakè pa m nan ni yo pa nan men komisè Muscadin. E sa moun yo pap konprann nan pase. Lè koun bandi fin anba kòd. Ou pran yon lajan nan menl ou libere. Ou pa janm met nan tèt ou demen si Dye ve kisa moun sa pral devni. Ou panse moun sa pral chanje tandiske se lajanl te bay li soti. Ti lapli te anba kòd pou vòlè pano solè. Nou pran lajan epi li libere. Epi jounen jodia men sa kap pase nan matisan. Chen ki abitye bwèze ap toujou bwèze. Yes mwen toujou di sa. Ou libere yon volè pase l mande eskiz wi sa pap fèt ankò ou mèt tann se lajan l te bay li libere la pral refè menm bagay la e l ka fè pi mal menm. E l pral kontinye fè pou l gon kantite lajan pou nenpòt kote l rive l ka achte moun. Lè sa a, nou tout pral chita n ap plen ensekirite, tandiske w kontribye nan ensekirite a tou. Ke fanmi w sipòte w nan batay sa ke w ap mennen nan komin nan, alò nan jiridiksyon w lan, ke se swa pitit ou, madanm ou, oubyen lòt pwòch kolaboratè w yo sipòte batay ou an. Mwen gen 2 pitit, e pitit mwen yo e timoun yo, yo pa konn anyen nan batay k ap fèt la. Frè m ak sè m yo, bon, yo pa an Ayiti, Papam se yon pèsonaj e anfen Muscadin fanmi epa l mwen m te kapab di w se moun Miragwàn yo se ayisyen k ap viv nan tout peyi yo se dyaspora yo ok donk m pa nèg ki gen yon fanmi estab kote ke e k ap viv nan kay madanm pitit bagay mwen viv menm jan w wè sòlda Bosni ameriken yo debake e tout se etazini yo debake an Bosni an se konsa n ap viv tou anpil dèfwa gen dè lage rad mwen. Yo wè se senatè ki antre m nan sistèm nan. Tout relasyon m pral genyen avèk ansyen senatè a, se relasyon ant Muscadin e senatè a. Donk m pa gen okenn, m pa gen okenn relasyon dirèk avèk pèsonn moun nan peyi a sou kesyon djòb pa m nan. Dayè m se yon sèvitè deta, mwen antre nan sistèm nan se pou m sèvi leta. M pa vin pou m sèvi ni sitwayen, ni yon endividi. M ap sèvi peyi a. Donk Muscadin pa gen okenn relasyon avèk senatè Cémile la. Komisè, mwen genyen yon mesaj ke yon oditè pataje avè m sou WhatsApp, ki ta voye ban mwen kat òd liberasyon ke w te siyen bay pou w te libere 3 moun. Selon enfòmasyon moun sa pataje avè m, moun sa yo libere a, yo ta, yo ta patisipe nan lanmò Fritz, yon sèten Fritz Gérald. ke ou te bay òd liberasyon pou yo e moun nan fè konnen tou ke ou ta siyen òd liberasyon bay yon seri avoka. Eske ou ka enfime oubyen konfime enfòmasyon sa a? E dosye sa w ap pale a, m pa konnen li anfen. M pa konn dosye sa w ap pale a non. Ki pwosedirèl li ye la a? Yon moun ou ta libere, men moun sa yo ta patisipe nan asasina yon sèten Fritgerald. Bon fòm ta konn nimewo dosye a fò eske bon fòm konn nimewo dosye a fòm konnen e pake pam nan se gen anpil dosye ladanl dayè banm bal ou si yo dim te libere moun nan e sou ki baz kem te liberel eske se eske se m leve ou di mwen lapolis aretel yo voyel ban mwen mwen liberel. Pou kèlkeswa rezon an, Mister te pa panse nan sa. Pou m arete yon nèg, si pa gen chay kont nèg la, m ka toujou libere nèg la, si pa gen chay pou li. Men depi gen chay, Muscadin pap libere l. Sinon m pa t ap la, m pa t ap la ankò. M pa t ap menm fè yon semèn Miragwàn. Si Muscadin te konn rantre nan jan de bagay sa yo, enfòme pou mwen. Rele tout avoka nan peyi a. Okay, rele tout avoka Miragwàn, rele tout avoka Okoto, jidiksyon fè m pase yo. Muscadin pa konn kraze dosye avoka. Muscadin pa konn pase avoka dèyè pou l pran devan. Tout nèg yo gen zam lapolis nan men yo ok sa se aprouve yon nèg kapab tou dil yon nèg kapab tou dil men sam pa reponn yon nèg ki di sa la hein dye lapolis a konn tout politik avèk mwen dye lapolis a konn tout nèg politik avèk mwen yo dèyè de mòn nan ki banm soumèt yo se a dye a poum soumèt yo dye menm voyel pa pèsonèl poul polisye m bezwen an poul transferel miragwàn de miragwàn kounya pou poul di sa osèvis mwen. Paske lè w kenbe nèg sa yo, ou jwenn, ou antre sou telefòn nèg la, ou jwenn mesaj e alèt l ap voye bay vakabon. Lè w mande nèg la kisa l fè kòm aktivite, li di w konsa ke son e li di w li menm e gazez li konn vann. Wi w ap vann gazez e anfen. Lè w gade nèg la, ou santi nan nèg la yon nèg ki pa alèz. Paske mwen menm, m pa kache di w, depi w wè nèg la e bandi li e asasen li, depi m kanpe machin nan, m garanti w l p ap alèz. Paske ou gen tout vye presantiman yo. Lè w mande nèg la pou ba w kòd telefòn li, ou pran kòd telefòn nèg sa a, ou ale nan apèl whatsapp li, ou jwenn dènye apèl whatsapp li, ou antre kounya nan mesaj dènye apèl whatsapp la pou w ap jwenn voice nèg la ap voye anba yon vakabon. Se bagay tèt chaje. Donk sa vle di ke gen bagay nan peyi a la a. Si m ta di w bagay k ap kraze peyi a wi menn. Sa vle di ou vle dim ke moun kap sèvi antèn pou bandi yo se yo yo pi danjre men mwen panse ou ta pral dim tou moun kap bay bandi yo zam kap achte zam pou bandi yo yo osi kriminèl ke nèg ki kenbe zam nan. Non lòt moun ki lòt moun ki pi kriminèl ankò konnen kiyès li ye se moun kap achte ki pral fè manje pou yo kap fè manje pou yo ki pral achte kotèks pou yo moun sa yo yo osi mechan tou. E Gen bagay Humm Bon mal ou wè nèg kap achte zam ba yo a le plis ou wè nèg la antre nan yon komès l achte M4 la pou 300 dola ameriken ozetazini bon li degaje l la vin avèl lap vann li pou lap vann li pou 6000 dola mesye sil pa bezwen konnen ba kiyès ke lap vann li. E ou konn sak rèd nan dosye ankò pèp ayisyen menm sak sot achte zam 300 dola 400 dola ozetazini kou rive ayiti epil fin vann zam nan l pran lajanl Epi l rete byen serye pou l ap di w, Zam yo se Ozetazini yo soti! Fòk Etazini pran responsabilite l nan sa Ayiti ap konnen jounen jodi a. Fòk Lèzetazini bloke zam, tandiske li menm ki sot achte zam. M poko janm tande yo te di m yo te kontre yon anbasadè ki t ap transpòte zam. M poko janm tande yon kontenè te vini, se pou tèl anbasadè. Donk lapolis te Sezi konntenè yo te jwenn pil zam ak bal lad nan. Se pou gwo òm dafè, politisyen, non yo ap site nan trafik zam. Tandiske yo menm ankò frèzesè dèfwa w tande yo ap chache solisyon pou lensekirite. Yo pran desizyon yo ap trake bandi dan se peyi. Ala traka pou lave kay tè. Mete pou nou komisè. Jodi a la nenpòt nèg ki gen 6000 dola ameriken nan men w ou gen posiblite pou w achte yon M4 paske nèg yo genyen l pou vann ou menm ou gen dwa pa nan koulwa a pou w achte l la pagen nèg yo genyen nèg yo vende 7 a 7000 dola ameriken mwen menm m gen yon tip ki te rele mwen ki te di m t ap achte 2 fè m kado men an verite mwen menm zam sa a m pa bezwen l paske leta jiskaprezan gen yon bagay ke l pa konprann. Paske mwen gen enfòmasyon sou yo. Sa di batay la anpil. Batay la plis ke sa w tande a. Gè yo nan tout kote. Gè yo nan tout kote wi. Gè yo. M arete yon demwazèl. Lè m arete yon demwazèl. Paske m santi manzè pa twò sispèk. E manzè pa twò alèz. Lè m tcheke sou manzè. Bagay tèt chaje. Men arete l voye l tribinal. Poukisa? Yon moun k ap travay nan yon enstitisyon, ou ap bay antèn sou chèf ou. L ap bay antèn sou chèf li. Li vini nan tèl machin. Nan machin li konn abitye vini an, e pa ladan l li vini. Li sot kite la. Moun nan ap mande ki bò l ka pase, ki bò l ka ye, ki bò l sèvi. Ke sa nou pa ta imajine. Se sa a jodi a la anpil moun pa konprann. Jodi a la ou te la nan yon ministè wap dirije l. Ministè ke wap dirije a, si l gen 300 anplwaye, pa gen youn nan yo te pete. Tout ou konn kiyès ki te pete yo? Ansyen depite, ansyen senatè, ansyen chèf. E se si menm nèg sa yo, yo gen konnivans dirèk avèk vagabon yo. Dechevèk yo. M pa vle w konprann jodi a la a yon minis pral oze kanpe l di l ap touye Muscadin a se pou sa non. L ap jwenn nèg ki bay pòs politik li ki te mete l la, ki machin li moute, ki rad ki sou li, ki pozisyon li chita nan machin nan, ki direksyon l pran wi. E se si kounye a la a menm pòs politik ki te mete l la, nèg li bay zam yo kounye a la a ka fè teworize l, ka fè kidnape l wi. Kidnapin nan plis ke sa w pa ta panse a. Yon lè le chofè a di Rèv vin pran machin nan. Chofè a pe, chofè a pa vle retounen. Sa m di w la e temwanyaj chofè a, se temwanyaj konbètan an. Hala traka pou lave kay tè nan peyi sila a. Fò gen moun tout kote, se sa yo vle di. Antouka frè e sè byeneme, pwoblèm ensekirite nan peyi Dayiti plis pase sa nou ta imajine. Medam, matmwazèl e mesye, ensolit nou pou jounen jodi a, Djamila, Djamila, tou nan ma ou, Djamila. Ala mizè pou nèg Leyogàn mesye! Djamila kite nonm nan. Frè e sè byeneme an nou swiv kòman sa te ye. Dam, silteplè dam, dam, met yon manje k te di lè mwen avèw nou tap koze, nou tap renmen, pa gade pou yon ti diskisyon ki fèt. Dja, dja, silvouplè non dja, dja. Dja, dja, Djamila chérie. M pa konn kòman yo fè fè l. Ay jenerasyon fanm sa yo depi sou manman m yo fini m pa konnen. M pa konn kòman men de tout fason ou konn wè moun nan gen san gout gon jan l aranje l li fè yon ti manje. M gen enpresyon Djamila se youn nan fanm sa yo frè e sè byeneme. Ay si nèg la ka met ajenou aa ann tande. Aa met gen fo pa pleure fo pa pleure gason fo pa pleure se vre ke w renmen Dja. Tounen. Silvouplè dja Gason ra humm tounen tou non kòmè. Se vre diskisyon bay la ka fè w mal men il faut padone dja. Woyy mon Dieu Djamila map mouri Djamila voye ti gele vin tchwem pou ou Djamila. Ti gele wi. An sa vle di an repiblik dominiken hehehehehehehe dja tounen lakay non dja humm adjee li paka lage kòl nan tchika non dja tounen dja. Djamila silvouplè djamila djamila menm si yo t nan travay depim nan wout gen yon dam ki banm 50 goud kounya m dim ou pap kite yon bèt pa nan dife lannwit lan m achte tomat m vin ansanm avèk li fon ti kiyè manje pi banm pou m bay nan travay la. Waww ooh ooh wè. Woyy sa vle di m paka jwenn yon vye chè ri met ajenou konsa pou lap esplike woyy a kite m aa atan m paka jwenn yon cheri konsa Yap mouri wi heheheeyy eehh bagay la du frères et sœurs bien aimé ou kwè se koze chay sot sou tèt li tonbe sou zepòl daprè madanm Mikaben ki se Vanessa Benjamin frères et sœurs bien aimé nou raple nou aprè lanmò atis la te gen yon gofundme ke fanmi an te òganize pou pitit ansanm avèk fondasyon ki rele ti souf. Anpil moun te voye kòb men malerezman kantite kòb yo te sipoze ranmase yo pa jwenn li. Gen anpil konpatriyòt ki te fin voye lajan ebyen frèzesè byeneme yo pran lajan yo bak. Madan defen an fè konnen ti sal resevwa li peye kolèj timoun yo ansanm avèk pwofesè fondasyon Ti Souf pou plis detay an nou tande l nan yon video. Bonjou bonswa tout moun hello everybody mwen te vle fè ti video sa poum kapab remèsye tout moun ki te patisipe e ki te fè donasyon nan go fund me mika's legacy an m te vle di nou mèsi anpil e vrèman eksperyans sa makem e se pa yon moman fasil nan lavim men e vrèman e amou sa map resevwal vrèman touchem. Lotre jou m te fè kesyon e repons sou Instagram mwen an, gen de moun ki tap mande m sa m pral fè avèk GoFundMe an. Bon, pou kòmanse, GoFundMe pran frè pa li, epi gen de moun ki te fè donasyon epi yo mande kòb yo bak. Whatever rezon sa yo te genyen, de tout lè fason chif sa yo pa monte nan total ke m resevwa pou tout bon an, donk e. Chif ke nou wè a yon ti jan egzajere, l se pa vrèman sa ke m resevwa. De tout lè fason, moun yo ap fè sa yo gen pou yo fè, nou menm n ap fè sa nou di nou t ap fè. Jan m te di nou an, m te kite kont sa a de kote pou m te kapab peye kolèj timoun yo e pou m te kapab peye pwofesè yo k ap travay avèk Ti Souf Fondasyon. So, I went ahead and I paid the college tuition for all three kids, including their dormitorium. And I also paid the teachers through the um Tisou Foundation, um Mika's Non-Profit Foundation. Um Pwofesè yo te fè yon ti videyo pou yo voye di m mèsi. Bon, m pa t atann mwen a sa, men m vrèman emu, m vrèman touche du fèt ke yo te fè jès sa a. Uh The teachers did a little video thanking me for sending um the money to them and for paying them. And you know, I'm really touched. I really was not expecting that. Um. but I'm grateful you know for for being a part of this experience e mwen kontan du fèt ke nou kite mwen fè eksperyans sa avèk nou um men vrèman mwen vle remèsye pwofesè yo plis ke tout moun paske san nou timoun yo pa gen futur yo pa gen edikasyon yo pa gen avenir donk se nou menm ki pou edike timoun yo se nou menm ki pou aprann timoun yo kijan pou yo soti de moun de byen nan nan nan kominote an donk mèsi mèsi mèsi mèsi anpil e Kati Kati m vle diw mèsi di fèt ke w pataje pitit ou avèk mwen I love you I love you thank you so much for sharing your son with me you have no idea how much it means to me antouka baby I got you I got them and I got us I love you guys I love you too belle madame. Alon ti pèp sa papa Ann te fin voye lajan epi nou mande pou yo remèt nou kòb nou Ala traka pou lave kay tè papa Atis Atròs frè e sè byeneme jan sa te anonse yè swa a bandi san fwa ni lwa pandan l te nan zòn bò lakay li nan Dèlma 75 Katalpa pase vide bal li te gon zanmi ki te akonpanye l malerezman Zanmi an mouri, selon premye eleman enfòmasyon yo atis la te resevwa 2 bal men pandan jounen an frè se sè byen eme enfòmasyon ki soti bò kote fanmi atis la se 6 bal li resevwa yè swa toujou selon fanmi an eta sante atis la stab lap gen poul sibi yon operasyon jounen jodia menm nan bra goch li. Frè se sè byen eme ou kwè se koze madan Luckson kap fè koze bon si dam nan ka sou tik tak you understand epi pou lap bay plezi konsa ou wèl ta pral bay chèf li plezi ou wèl ta pral bay baby a plezi oh my God oh my Godness an nou swiv ansanm Aah ay le bébé ansanm avèk rad maryaj ou waww ou tap reve cheri. Waww my God humm quel denture Jésus seigneur humm waww soupir waww my God se telman cute humm la robe la mariée les ongles le make up. Wi cheri doudou souke bebe souke se konsa w ta pral danse pou chèf la ayayay pwofite mezanmi pwofite la popo fè l souke pou nou mezanmi hehe souke ma cheri danse il faut danse ma belle hein danse an l ta pral bay chèf la plezi gen kote pou bay nap kite visye Ahh nèboule ooh ou kale kò manman ou gen ti koulè cheri. Lapolis silvouplè grajel byen graje flankel son plat salad epi degustel pou nou souple pase humm bagay la di wi il faut brase moun ooh ou gen tout koulè cheri on se voit oh my God ahh fon ti defile on ti vire on ti brase bebe wi. Mezanmi waw Anpl ti gouyad pou wes frè e sè byen eme sa rele ti gouyad delikatès an ti gouyad delikat fo brase moun brase brase kounya e nan lapopo pral brase cheri dcpj fèl brase li ka brase donk si sou tiktok li bay yon ti brase konsa donk mete kamera epi etèn limyè a wap wè koman lap brase wap wè volim brase la hein wap wè. Wap wè distans bras la. Wap wè rapidite bras la. Il faut fè sa. Allons-y mache. Wi brase. Ou o o. Zanmi fanm nan ka chanje o. Kounya se ti short, ti mayo, ti bonè. Oh my God. La vache. Desann bebe. Yes. Il faut souke. Maintenant c'est l'heure de souke. Les hanches. Ahh les dash wi wi bebe lage frape ahh il faut sekwe bien sekwe ma chérie merci beaucoup ebyen la popo silvouplè eh tu vois eske eh la popo eske tu vois eske tu vois anh kounya la fòl brase fòl sekwe nan dcpj m konnen nou gen kote poul sekwe. Gon seri de baton konn nan sal stripteaseuse yo konn sa vle di wè sil jwenn baton sa lap fè koze metel poul mete koze atè pou nou fèl danse konsa pandan lap ba nou koze humm ala traka pou lave kay tè nan peyi sa frè se sè byeneme ankò yon lòt fwa ebyen. Majisyen rival Pierre Esperance prezante devan laprès ki se Fedmel Monchéry ki denonse Pierre Esperance e eksplike kòman rapò masak Lasalin nan te monte e denonse konplo Pierre Esperance ap fè kont Jacques Lafontant. Deske nan jou pase yo l te di l li nan gang se li menm ki nan tèt gang 4 pa 4 pou plis detay ann tande Fednel. Ekip nèg ki te fè konplo pou yo fè dosye Lasalin nan monte, monte dosye Lasalin nan, yo fè kadejak sou yon jèn fi ki te rele, ki rele Leonie. Evre? Donk pèsonn moun pa janm di anyen. Li trafike dosye, l ap arete moun pou trafik dwòg. E pou sa l te arete Shelson? Pou trafik dwòg antanke dwazimen. Li fabrike dosye sou komisè gouvèneman e l ofri yo lajan, l ofri yo pòs e si w pa dakò, li ba w presyon ou p ap sètifye. Li enplike tout moun, gen jij ki denonse yo, e si jij sa yo te arete Pierre Espérance, li pa t ap la maten an jodi a la. Li pa t ap la jodi a la, li pa t ap nan peyi a ankò paske gen 2 jij ki te di ke yo tann, y ap tann dosye misye pou yo arete l, e kounye jodi a la ki sa l bezwen? L ap atake komisè Lafontant paske komisè Lafontant te di ke misye nan gang 4 pa 4, l ap arete l kanmenm. E aktyèlman la, y ap monte yon dosye pou y al fè ankèt sou tout komisè gouvènman nan peyi sa a. Men se pa komisè gouvènman yo bezwen non, se Lafontan yo bezwen. Paske pou yo ranfòse dosye non sètifikasyon an, yo pral ouvri, li gen yon pakèt asosye li. ki pral mennen ankèt sa a sou tout jiridiksyon, les 18 juridictions de jugement grann Ayiti, atravè les parquets, tribinal premyè enstans yo, pou yo jwenn moun ki nan move zafè pou yo ke yo di yo yo pap genyen sètifikasyon. Men moun misye vize nan tout sa map di yo la, li rele komisè Lafontan, paske li di ke komisè Lafontan di l ap arete l kanmenm paske li nan gang 4. Pa 4. Answit, Pierre Esperance detwi la jistis. Epi sak pli grav la, Pierre Esperance pa menm ka ekri mo jistis. Ah bon? Pierre Esperance pa ka menm analize eske jistis son mo feminen, eske jistis son mo maskilen. I di l Sa vle di, si pa ka detèmine si se le ou la jistis, li met L apostwòf devan l, se sa? Epi se li detui la jistis. P. Esperans detui la polis. Li pa menm ka analize mo polis la menm, sa la polis vle di. Li fè yon pakèt polisye viktim nan mawon ekstèra, pèdi pòs yo. Òganizasyon dwa moun yo, li pa pran yo pou anyen. Men ki nivo ke l mete peyi a. E l ap mache monte fo dosye de krim ke l komèt. E nou gen tout rapò sa yo la mezanmi nou di ke nou menm nou vle ke pwosè yo fèt. E pou nou wè ki moun ki Pierre Espérance. E dènye kouk pou tire koukou a. Yo te bezwen yon masak pou yo ta asosye a masak Casalin nan. Ou konn kòman yo te rele sa? Masak marasa. Y al fè masak Delma 32 epi l koke nan gòj yo. Li kroke nan gòj yo, paske Emmanuel Buissaint bay non 10 ou 11 nèg e lye kote yo te planifye masak Dèlma 32 a. E premye kote yo planifye li se lakay Pierre Espérance. Yo bay zam nan yon seri de katye, nan yon seri de zòn pou mete latwoublay nan peyi sa a, men se sa ke n ap peye jodi a la a. Donk, e masak Dèlma 32 a abouti a lamò 2 jounalis jiskaprezan. Rapò sa pa janm bay. Erezman, dcpj vin gen dosye a nan men l. Yo travay sou li pandan dezan. Rapò sa gen pou l bay e pou n konnen egzakteman èske se Jovenel, èske se mwen menm, èske se yon lòt ki te fè masak sa yo e nou di ke masak sa yo te planifye nan biwo, nan biwo Pierre Esperance. Donk. Li gen bra ame l ki se gang 4 pa 4, genyen plis ke 17 nèg nan prizon, Emmanuel Bissainthe te dcpj pandan 9 jou e yo di l ke ret tann dosye a ki pral achemine o nivo lajistis. Nèg yo y ap bat ou, se yo k ap kriye ankò Men nan ki sitiyasyon peyi a ye tonbe, tout zòn ou wè kote ki de non dwa ke yo di dè zòn pèdi antre gimè, enben se kontribisyon nèg sa yo, espesyalman Pierre Espérance. Men y ap mete dosye a sou do lòt moun, ou pral tande, ou pral tande ki nèg nan ekip Pierre Espérance yo ki te konn bay zam. nan yon seri katye popilè. M vin avèk 2 vòys toujou, gen lòt k ap vini. Jodi, jounen jodi a la, si n wè peyi a jan l ye la a, Pyè Esperans kontribye plis ke 40 pousan nan destabilizasyon enstitisyon nou yo, lapolis, lajistis e lèzòganizasyon de dwazimen. Nan fin tande vòys li yo. Epi apre n ap konkli, nou pral konkli konferans lan pa lansman de mobilizasyon atravè tout peyi a, manifestasyon, sitting, n ap retounen apre vòs yo. Mèsi. 2 a Erkez. Mwen site sa yo sèlman pou jounalis ki vle verifye sa m sot di la yo al chache konnen ki moun ki Sandra Polemon, madanm Assad Volcy. Li te kandida pou depite Kòniyon Gran Bwa. Lapolis te arete l pandan eleksyon an. Li t ap bay ti jenn gason zam. Li te pase ant twa ak sis jou nan prizon. Jodi a, nou chwazi denonse nou paske nou fè moun serye pè rantre nan politik. asime responsabilite l nan dosye gang 4 pa 4 asime responsabilite l kont zak malonèt Pierre Espérance fè anndan peyi sa a depi plis pase 23 lane e ki abouti kòm seriz sou gato a a masak Dèlma 32 2 jounalis mouri. E apati de semèn k ap vini la yo, n ap bay kalandriye aktivite nou k ap gen ladann manifestasyon, sitting, ok, pikèt jan yo konn di l la. E manifestasyon sa a, l ap kòmanse devan biwo Pyè Esperans. L ap pral Ministè Lajistis, l ap pral pou l rive Pakè de Pòtoprens. E nou pral mete plante yon pikèt devan dcpj nan jou k ap vini la yo tou. Donk, nou gen pou n ba nou dat tout aktivite sa yo. Poukisa n chwazi devan biwo Pierre Espérance lan? Paske la krim yo te planifye. Ministè lajistis, se moun k ap oryante yon jistis anndan yon peyi. Pakè de Pòtoprens, chèf de pouswit. Donk yon kriminèl ki gen 17 moun nan prizon pa ka an kaval, fòk li vin reponn kesyon lajistis menm jan Emmanuel Bicent avèk Jean Louis Revolus, menm jan avèk Robenson Casimir, menm jan avèk Maxson Malbranche ki t ap travay avèk Pierre Espérance, jounen jodi a la yo pran pozisyon pou yo denonse kriminèl sa a. Fòk komisè gouvèneman an, fòk dwayen tribinal sivil la, fòk ministè lajistis pwononse l paske Pyè Esperans gen plis ke 15 plent ki depoze kont li nan CSPJ e dènye plent an dat la se plent Shelson Sanon pou kisa vòl vòl telefòn, ekstòsyon, kidnaping e asosyasyon malfektè. Donk. Se objektif konferans tan sa. Vwala medam, matmwazèl e mesye ou tap tande deklarasyon Fednel Monchéry ankò yon lòt fwa ki lage 2 gidon dèyè Pierre Espérance e mande pou lajistis pran responsabilite l. Byenvini nan Haiti la République des coquins e se sèl vòlè yo kap rete. Lè ou tande politisyen nan peyi D'Haiti rete yo ap di w oh, L'International pa fè injerans. Pa foure bouch nan bagay Ayiti, men sa pa anpeche yo fè ti fèt an kachèt, ou wè sa m di w la, an prive, anvan Madam Lalim lage pye, le gouvèneman, oh my God! Frè e sè byeneme, nou konnen BINUH nan peyi Dayiti depi 2019. BINUH ki vle di Biwo Entegre Nasyonzini an Ayiti. Ebyen, BINUH ki te genyen 3 misyon ansanm avèk Madanm Lalim, ranfòse stabilite politik ak bòn gouvènans ak leta de dwa efektivman, bon, sa fèt, nou kapab swiv donk jan peyi a ye la. Dezyèman, se prezève yon anviwònman pasifik, stab, dyalòg nasyonal, enklizif, ant Ayisyen oh jiska prezan yo ap dyaloge frèzesè byeneme e twazyèm misyon an se pwoteje ak pwomouvwa dwa moun oh my God dwa moun waww yo pwoteje frèzesè byeneme ebyen bilan madanm Lalim avanl lage pyel ankouraje regwoupman gang yo sa se 1 Aparèy leta a yo kraze miyèt moso nan peyi a. Lapolis mazora depatcha ki pa janm gen ase de materyèl yo toujou mègre mwayen. Prezidan Jovenel Moïse asasine en ou tande pwoteje dwa moun. Anachi tou prè pou gen yon gè sivil ki deklannche nan peyi a. Men sa pa anpeche premye minis Ariel Henry debouche chanpay pwf. Epi sante bon travay madam oh my God lè w kase fèy kouvri sa se gwo koze wi ou raple w ti deklarasyon sa an nou swiv ansanm. Kominote entènasyonal pa fè enjerans nan zafè peyi a jodi a. Kominote entènasyonal kite Ayisyen, Ayisyèn travay ansanm pou chèche yon solisyon nan kriz la. Nou kondane w lenjerans de la kominote entènasyonal. Paske si blan an se sa lap fè la, lap kontinye pouse premye minis li, pouse gouvènman l, sa pral mete peyi a nan plis kriz, sa pral mete nou nan yon sitiyasyon denstabilite politik, paske pèsonn moun pap aksepte ke se kominote entènasyonal la ki vin bay dikte ki pou di ki sa ki pou fèt, paske lè Jovenel tap kraze tout enstitisyon nan peyi a, kominote entènasyonal pat di anyen. Lè Jovenel manda l te fini 7 fevriye 2021, li fon kou deta, li kenbe pouvwa pa lafòs, kominote entènasyonal te bèbè, yo. Kounye a la enstitisyon yo monte kòm se li ki te kraze yo. t avèk li. Ojoudwi, si nou nan yon sitiyasyon eksepsyonèl, kote pa gen okenn solisyon konstitisyonèl, kominote entènasyonal la, li responsab menm jan avèk Jovenel Moïse. Kominote entènasyonal la konplis, paske yo te mete ansanm avèk Jovenel pou yo kraze tout enstitisyon, yo te mete ansanm avèk Jovenel pou yo fè yon koudeta 7 fevriye 2021, lè manda Jovenel Moïse te fini. Ok, kounye a lajounen jodi a, ou fè yon konplo ansanm avè yo pou vin demoli ti rès la. Lavi a tou di deja kounya malere a baw kwit 2 kiyè depaman se pou separe la tout fanm ou fanm okap gen sa pou defo eeyy frèz e sè byen eme ann gade ansanm hein. Bagay sa w ap fè isi a nèk kraze m se twò alèz ou twò alèz e konsa an an bagay sa loray boule m pa ladann e pa konsa bagay yo fèt on moun on moun lè on moun ap travay li pa kite 200 goud pou w pou w tonbe n bagay lè w kwit li konn kòman pou w kwit li an Vye te pise pou nap siye mouda ti bebe. Nou paka pran fanm poukisa nou pran fanm. Ou te mèt ale anbe siye pou sa ou te mèt ale e konsa e konsa pran moun dechèpiye moun dechèpiye moun e deti moun te mande pou djolo te mande pou djolo al boulem te mande pou djolo al boulem ou kwit sa la kitel la mwen menm lèm vini ma kote mwen lèm fè manje m fè sam vle avèl kob ou ban mwen m bay m fè a pwòp menm sa ou ban mwen pou Mezanmi Frères et sœurs bien aimé janm toujou renmen dil Haïti dictature la pelle des anti Haïti demokrasi la republik dè koken sèl vòlè yo kap rete ki vivra vera ki moura kakara mwen di w mèsi paske w tap swiv avèk atansyon mèsi pou fidelite w ak pasyans ou mwen prale map kite w nan bra papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w ba w lavi ak lasante bonjou bonswa tout moun non pa m se fouco e nap kwaze nan lòt videyo.